Tout danmijann gen bouchon l. Ti boutèy gen bouchon l, gwo boutèy gen bouchon l e nou wè l sou beton an la avèk mouvman Bwa Kale a. E tande m tande gen de seri de bandi k ap frape lestomak yo, yo pa pran bal, yo pa pèse, mouchwa wouj, mouchwa ble, tout kalite mouchwa. ap defye polisye, ap manke polisye dega, e nan jou ki sot pase yo la a, nou wè kòman Izo ap ouvè kò l, l ap trete polisye yo de fatra. Ebyen fòk mwen di nou la a, Izo panike. Izo panike nan vilaj, polisye yo deside, e m pral genyen pou m pataje avèk ou yon repòtaj ke pnh lan lage la a, kote Yo montre motivasyon yo genyen pou yo atake vilaj, pou yo atake nèg Kanaran yo, pou yo atake nèg Tismatla yo, pou yo atake Vitelòm, pou yo gade nan ki mezi posib yo ka rive frennen aktivite kriminèl la. Gen plizyè videyo m pral pataje avèk nou. Nou wè bandi yo, nèg sa yo ki pa respekte lavi malere malerèz, yo tèlman sansib pou lavi pa yo, nèg yo tèlman sansib pou lavi pa yo e bagay anraje. Nou pral pataje videyo sa avèk ou kote ke bandi ap di polisye, O chèf la m renmen lavi m, l renmen lavi l, lavi pa nou pa konte, pa vre? Epa anben wap konnen bwa kale a pap kanpe depatman sid bwa kale depatman nò bwa kale grandans bwa kale sidès bwa kale sou tout teritwa peyi dayiti bwa kale an se li kap fè aktyalite se li kap regle koze bandi yo koze vagabon yo nan moman an la. Polisye sniper li pale. An verite, wè depi se moun kap fè bon bagay, mafya yo pap rate w non atè a. Mafya yo pap rate w. Ebyen sniper li pale, mezanmi fòk mwen di nou sa nan moman an la, polisye a li ap sibi e gwo aksyon fwod kap fèt la, e koripsyon kap fèt sou do polisye a san ke l pa konn anyen. De seri de moun ki kouri fè fo kont pou yo mande moun sou non polisye Sniper. E Sniper se youn nan polisye nan moman an la e avèk e lòt frè danm ni ki nan Paraj Vilaj de Dye ki yo menm yo pa kache volonte yo genyen, yo pa kache antouzyasm yo genyen pou yo mache sou fyèl nèg vilaj yo. pou yo mache sou fyèl nèg izo yo ki bloke rantre Sid peyi an depi yon bon bout tan. Nou pral pataje enfòmasyon sa yo avèk ou. E nou pa kache di w jodi an la se anpil kè kontan paske enfòmasyon yo ap tonbe nou wè pa bò kote pnh lan gen plis motivasyon. E se la w pral konnen tout enpòtans rezo sosyo an, tout enpòtans medya an liy yo ki pa janm sispann lage 2 gidon nan dèyè DG lapolis lan. Twòp pou DG a deja oblije ap chèche bayonnen bouch moun, mizle bouch moun, ebyen se twòp atò pou e DG a la, se twòp atò pou CSPN nan, ebyen mesye dam yo oblije ap souke kò yo la paske operasyon an lanse, modòd la lanse, popilasyon an, lapolis, maryaj la fèt, senbyoz lan fèt, direksyon Vilaj de Dye pou y al mete Domas Mikwòb lan atè. Paske nèg izo sa a, li montre li menm li pa ka tonbe kòmsi li se sèl nèg k ap bay pwoblèm dan la repiblik, lapolis pa ka rive sou li. E jan m vre, ebyen ou pral wè, ou pral tande koze, ou pral genyen tout detay yo. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi Kòm dabitid pou m avèk nou nan emisyon pa n nan ki pa lòt ke Mon Editorial avèk Yanick, jodi an se dimanch 7 me 2023 e trè bon dimanch a ou menm, trè bòn semèn deja e prepare w, prepare w pou semèn nan, yon semèn denfòmasyon, yon semèn daktyalite, bagay anraje nèt. Paske la e genyen genyen nan dosye politik lan anpil anpil skandal ki prepare pou semèn nan. Ansyen minis afè etranjè, ansyen premye minis se Claude Joseph e enfòmasyon k ap vin jwenn nou ki enplike nan yon vas skandal de koripsyon la. Plizyè milyon, plizyè milyon de dola pèdi lavi yo, disparèt, fè flay, al nan pòch ti mesye dam yo. Nan kad e nan kad diplomasi ayisyèn nan nan kad e e e rakèt kap fèt nan kesyon e minis afè etranjè, anbasadè, konsil nan diferan reprezantasyon nan peyi lòt bò dlo sitou pa bò kote peyi Etazini nou pral genyen pou nou pale de tout bagay sa yo e nan kad pwojè pou fèt manman an de gras moun yo han pwojè a li lanse nou konnenl deja E nou menm nou toujou ap inove, nou toujou ap vin avèk yon ansanm de pwojè pou nou ede moun ki nan nesesite yo, moun ki nan bezwen yo, moun ki ap travèse yon sitiyasyon difisil. Ebyen, pou pou um, dènye dimanch nan mwa me an la, pwojè a se rive sipòte san fanm, san manman, e ba yo yon ti kichòy, fete avèk yo, kontinye onore yo, Paske nou konnen kòman l difisil, kòman se sakrifis malere malerèz yo ap fè pou yo fè edikasyon pitit, pou yo kenbe fanmi an, pou yo voye timoun lekòl, malgre bagay yo difisil pou yo, men yo toujou nan lari a, ti panye yo nan men yo, ti laye yo nan men yo, bal pa bal, katouch pa katouch, lapli, solèy, van, ebyen fanm yo, manman yo toujou pare pou yo sakrifye yo pou pitit. pou yo sakrifye yo, donk nou menm an retou le peu ke nou ka fè pou yo n ap fè l pou nou montre yo ke nou panse avèk yo, nou fyè de sa yo reyalize nan lavi nou kòm manman, kòm fanm, kòm matant, kòm tantin, whatever. Donk ou menm ki vle sipòte inisyativ lan, ki vle sipòte pwojè a pa ezite rantre an kontak avè m, rele m, ekri m e deja m ap pwofite remèsye E chak zanmi ki di mete prezan pou yo, chak zanmi ki pare pou sipòte inisyativ lan, e chapo pou nou, chapo mwen apresye sa. E san pèdi tan, an nou rantre nan enfòmasyon yo paske mouvman Bwa Kale a la, li kòmanse bay gwo filaretòd, li bay gwo kè sote. Ke nèg yo kontan, ke nèg yo fache, ke nèg yo estomake, ke yo ponpe, pa gen anyen k ka kanpe mouvman Bwa Kale an. Yo fè tout sa yo konnen. Yo chèche mete enfiltrasyon ladan l. Yo chèche montre e e se bagay pèsonèl moun ap regle, se inisyativ je nèf. Yo bay mouvman Bwa Kale a tout non. Yo di w se nèg je nèf ki inisye l. Yo chèche tout bagay. Yo chèche enfil enfiltre mouvman an pa rapò avèk moun ki gen relasyon avèk je nèf pou yo montre mouvman Bwa Kale a e bagay gang. Men nou menm, Ou menm ki konprann ke jounen jodi an gen nesesite pou nou kontinye batay lan, pou nou kontinye demaske bandi, demaske gang, ebyen inisyativ sa, mouvman sa, le peu ke ou ka fè pou sipòte l, pou ankouraje l, san nou pa oblije rantre nan yon vag de vyolans, nan yon vag de entimidasyon pou inosan ap pase pou koupab, se sa k fè lapolis la Komisarya yo la, soukomisarya yo la, polisye yo la. Lè w pran yon moun, se pa kouri mete manchèt sou li, rache l, koupe l, boule l, gazolin avèk alimèt, se sa k fè gen polisye la. Se sa k fè gen lapolis la, pou entèwoje, pou poze kesyon. E gen anpil zòn la moun yo kòmanse konprann, gen anpil lokalite moun yo kòmanse konprann ke nan mouvman Bwa Kale an, Se pa kouri touye moun nan, men se bay moun nan avan tou yon posibilite pou l eksplike l, poze l kesyon pou l reponn. Gen yon bandi ke lapolis depoze lapat sou li. Popilasyon an fin pran l, y al remèt lapolis jenn gason an. Malgre chak jou y ap touye moun, y ap kidnape moun, y ap vyole fanm ak tifi, y ap entimide moun, y ap tire sou moun, fè moun kouri kite lakay yo tankou moun fou, ebyen nèg sa yo jounen jodi an la, Y ap konstate ke yo renmen lavi yo, yo renmen viv, yo vle viv. Kòm si moun sa yo y ap touye, y ap toupizi chak jou yo, yo pa renmen lavi yo. Moun sa yo, ti vagabon sa yo ap mete do yo atè. Ti vagabon sa yo ap touye, ap toupizi yo, yo pa renmen lavi yo. Ebyen nou pral gade ansanm avèk mwen ti videyo sa a kote ke Lapolis depoze lapat sou yon gwo koure, ebyen misye tèlman panike, misye tèlman pè, gèlè menm pise jenn gason an ta pise sou li paske janm wè lap bay pawòl la, janm wè mwen menm lap swe la, lap eksplike janl renmen lavi, fèl gras lapolis pitye pou li an, e ou menm ou pral konprann ke nèg sa yo, kriminèl sa yo, bandi sa yo, lè yap touye malere, malerèz yo san se ta dam, Menm lè malere malerèz la ta mande yo pitye, yo pap fè l gras. Kounye a men se yo menm k ap mande popilasyon, k ap mande polisye gras, alòske lè y ap touye polisye yo, lè y ap ouvè bal sou polisye yo, yo pa janm wè polisye a gen ni madanm ni pitit, polisye a se tèt fanmi l, li gen 10 moun, li gen 15 moun sou responsablite l. Yo pa janm wè sa. An nou gade ansanm, e nan plas polisye yo, nan plas moun sa yo ki te arete endividi a, ou ta di m kisa w ta fè avèk li? An nou gade. Koman sove vin jis kakas. Kòmandan sak fè mwen vin an Russie a se papam ki malad ki fèm vin la em te pale a tout kòmandan misye li te pozem kesyon lèm te vin anlè a m pale ansanm avèl gen yon lòt mesye ankò ki pozem kesyon m pale ansanm avèl apre sa papam menm desann anba nan komisarya iwa lèl desann nan komisarya iwa lal pale apre sa te gen yon kazèk anlè a li pale ansanm avè yo e mwen menm m ba yo tou m pale ansanm avè yo. Mwen vwa misye tou. Lè l rele manman m, epi manman m, manman m menm kounya manman m di konsa ke kote papa m. Kounya la, yo chèche kominike ak papa m. Kouman w di nèg la rele nèg ki ba nèg ki nan baz avò la? Li pa li pa nan baz avò non, li rele ti masen. Sa l di li menm? Bon, li se yon bandi, li te pale avèk soumoun avèk yon mesye gwo kòm, m pa konnen. Epi ou te di ou pa konn ou pa konn ankenn bandi anlè a? Tande, E sa wi. Se sa. Se sa. Se kesyon sa yo pou n poze nèg yo lò ou pran yo. Avan nèg yo pran bwa kale. Ou oblije poze yo kèk kesyon. Pwofesè lekòl ki t ap sot fè kou an, nèg yo tire l nan bis lan. Li pa t renmen lavi. Malere malerèz ki nan mache Kwabosal yo k ap viktim yo. Yo pa renmen lavi yo menm. Yo pa renmen lavi. Moun sa yo bandi vilaj yo fè kouri kite Matisan. Afwontman ki genyen nan Site Solèy chak jou, malere, malerèz ap viktim vyòl kolektif. Moun sa yo pa renmen lavi. Moun sa yo gang 400 mawozo mete prizonye nan Kwadèboukè yo pa renmen lavi. Moun Savyen, moun Lyankou, moun Ti Rivyè Latibonit, moun Dechapèl, moun Vèrèt yo pa renmen lavi. Fòk nou ta poze Luckson, Izo, Ti Lapli, Lanmò san jou vitelò moun sa yo yo ap touye pa pil pa pakèt Jeff kanaran bogi fòk nou ta poze nèg sa yon ti kesyon malere malerèz yap touye chak jou eske moun sa yo pa renmen lavi paske rekrite yon pakèt jenn gason mete nan baz nou rele yo sòlda montre nèg yo yo pa pè la yo pa pè lanmò mare mouchwa nan ponyèt yo nan zam yo fè yon travay psikolojik sou ti sòlda a dil kel pap pèse li mèt al nan afwontman ak lapolis li pap pèse etc men Sa w konnen an polisye a konnen l tou. Menm kote w ka ale pou w pa pèse a polisye a konnen l tou l ka ale, li ka ale pou l pa pèse tou. Menm kote w ale pou w pa pèse a polisye a ka al yon lòt kote l al chèche mwayen pou w pèse. Kòmsi nèg yo kreye tout kondisyon Yo kreye tout kondisyon posib pou yo kraze peyi an, yo fè travay psikolojik lan sou ti sòlda a, yo vini, yo gen konplis andedan leta a, yo alye yo avèk nèg nan sektè prive an, epi y ap touye moun. Y ap touye moun. Anyway, jenn gason sa a, e dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou, e lapolis, e lapolis, e popilasyon an pa t ba l bwa kale, lapolis te kenbe li, E petèt se pwòch li, fanmi l, moun nan kominote a ki vin defann li eksetera. E paske li pa, antre gimè, li pa konn manyen zam, yon pakèt enfòmasyon. Men lesansyèl, lesansyèl polisye yo te fè sa pou yo te fè a, popilasyon yo te fè sa pou yo fè a, yo twouve l sispèk, yo remèt li nan men lapolis. Lapolis entèwoje li. Lè yo fin entèwoje li, ansanm de enfòmasyon li bay lan, yo antre nan komisarya avèk li epi pou yo fè suit jidisyè yo. Pou yo fè suit jidisyè yo. Jounen jodi an la, lè w desann Kanaran, ou desann Sous Matla, ou desann Kabarè, ou jwenn nèg sa yo pase yo nan vil, ou jwenn nèg yo avèk gwo zam fann fwa nan men yo. Eske w gon polisye ki ka vin entèwoje yo pou di ke nèg sa l pa koupab, li inosan eksetera? Non! Paske otomatikman nèg la ak zam l ap tire sou lapolis, l ap tire sou popilasyon an. Ou gentan konn kisa l merite, ou gentan konn ki santans y ap ba l. Ebyen, pnh la anonse nan kad operasyon ki ap mennen la ki tanmen depi depi e mwa janvye 2023, premye mwa nan ane an, ebyen yo estime ke operasyon yo y ap kontinye. Y ap kontinye paske fòk yo kontinye trake bandi, fòk yo kontinye chèche kriminèl yo, fòk yo pèmèt aske popilasyon an viv nan kalm pou sekirite retabli andedan peyi an. Ebyen yo fè konnen Ke Li te o nivo pènye nan fyèf Vitelòm, ke l te nan sous matla nan Kanaran, nan fyèf nèg Bogi a li ev Izo nan Vilaj, ke l te nan Vilaj nan zòn Matisan an, ebyen pnh lan yo entansifye mouvman, yo entansifye operasyon ke y ap mennen pou rive mete do gwo koure sa yo atè ki pa sispann brase bil peyi an, bil sosyete an. Gon zanmi ki pataje avèk mwen yon videyo Izo. apre ke enfòmasyon fin sikile kòm kwa lapolis te kraze stidyo Izo nan Vilaj, e stidyo kote l konn ap fè mizik, anrejistre mizik. Izo soti nan yon ti videyo kote l ap moke. Mwen menm pou mwen se foulay Izo ap fè. M pa pase videyo sa paske mwen menm m pa ka wè nèg sa yo lè m wè yo li pa fè m byen, ou konprann? Li pa fè m byen. E Izo. ap fè foulay, oh m tande yo kraze studio m, oh m ta al deman di nèg yo, m ta al fè yon video. Epa ou ta! Si lapolis pa kraze studio, montre l! Al nan studio a, montre ke w anndan studio, w ap fè video, w ap fè live, montre l! Se pa ou ta! Depi w nan ou ta, se ou k ap fè foulay, se pa polisye yo k ap fè foulay. Se pa bakòp ki devan antre vilaj la nan matizan, se pa li kap fè foulay, se izo nan moman an la kap chèche entimide lapolis, el gen yon pakèt lòt kriminèl avèk li, pandan moman an la ki vin avèk yon pakèt ansyen videyo ke izo te konn lage pou chèche entimide lapolis, yo montre w izo nan yon videyo kap tire agoch adwat, alòske se bagay ki pase byen lontan yo ye. Yo retounen avèk li pou yo kreye yon psikòz de pè pa bò kote lapolis, kòm kwa Izo prepare pou polisye yo. Polisye yo pa prepare pou Izo tou? Anben, egare polisye yo ye! Kounye a, polisye yo ta pral mennen operasyon nan vilaj pou yo ta al pran nan menm anbiskad yo te pran an mas, 12 mas lan? Jamè ogranjamè, monchè! Jan nèg vilaj yo pare an polisye yo pare di fwa plis. Ou konn sa k fè polisye yo pare di fwa plis? Paske fwa sa a, yo gen dè zòd pozitiv, yo gen popilasyon an ki kwè nan yo. Se pa, e pa nan Elbe non yo kwè. Nou pa kwè nan Elbe, nou kwè nan volonte ki genyen pa bò kote polisye sa yo ki deside pou yo mennen operasyon pou y al trake Izo kote li ye an. Se pa nan CSPN nan n kwè, se pa nan Ariel nou kwè. Nou kwè nan volonte ki genyen pa bò kote polisye sa yo. Paske si Ariel, si Elbe, si minis jistis lan, si mesye dam sa yo te montre yo te gen volonte, t ap gen byen lontan ke Matisan t ap libere. T ap gen byen lontan ke moun te ka frekante Matisan. Se pa kou yo, kou yo wè jounen jodi an la a, depi 24 avril, operasyon Bwa Kale a lanse wè popilasyon an fon sèl avèk lapolis, wè nèg yo kòmanse panike. Nèg yo kòmanse panike. Ahh. Enben pa panike n ap wè non. Pa panike n ap wè si pèp la p ap ba nou bwa kale an tou. Bon, banm fè nou viv repòtaj sa a ke pnh lan pibliye sou entansifikasyon operasyon y ap mennen nan moman an la a toupatou andedan peyi a. Lapolis nasyonal la kontinye mennen operasyon toupatou sou tèritwa peyi an pou demantle tout rezo gang ki toujou gen nan lide yo pou simaye latwoublay nan mitan popilasyon an. pnh la kap batay sou tout fwon lanse yon operasyon kont gang kraze barye a ki gen nan tèt li Vitelòm Inosan kap opere nan Pènye, Tòsèl. Operasyon sa yo ki entansifye depi mwa janvye 2023 ap kontinye dewoule. Gras ak jefò pnh la deplwaye, plizyè inite espesyalize rantre nan fyèf gang Vitelòm Inosan, Nan kad echanj kout bal ak lapolis, plizyè bandi tonbe ak plizyè materyèl konfiske pandan lapolis ap mennen operasyon kont gang Kraze Baryè a nan Tòsèl, alòske nan wotè Petyonvil, patikilyèman nan Tomasen ak Laboul, fòs lòd yo t ap mennen nan menm tan sa a operasyon kont gang Ti Makak la. E nan kad operasyon sa, chèf gang Ti Makak ta pral mouri aprè l te resevwa katouch nan echanj kout bal ak lapolis. Pandan entèvansyon an, fòs lòd yo libere yon kenzèn moun ke gang Ti Makak la te kidnape. Plizyè bandi tonbe, lapolis rive konfiske tou plizyè zam ak divès lòt materyèl gang Ti Makak la te konn ap itilize. Mete sou sa, lapolis rive rekipere plizyè veyikil bandi sa yo te vòlè. Aprè demantèlman gang Ti Makak lan, aktivite yo kòmanse reprann nan zòn lan. Yon polis nasyonal ki jounen jodi an mòd operasyon akoz plizyè fwaye gang ki epapiye divès kote tankou nan Kanaran, Onavil ak Sous Matla. Se menm mobilizasyon an tou nan depatman Latibonit, operasyon pou demantèlman gang Savyen, Kokorat san ras, ap rapousib. Wo kòmandman pnh lan montre yon lòt fwa ankò volonte l ak detèminasyon l pou konbat gran banditis la sou tout fòm nan peyi a. Pnh la ap ranfòse chak jou prezans li nan Gran Ravin, Savann Pistach, ak Vilaj de Dye. Nan lit pnh la ap mennen kont gran banditis la nan peyi a, lapolis la kontinye konte sou bon jan kolaborasyon popilasyon. Byen, jan nou sot gade l la, se travay ke pnh lan montre ke ap reyalize nan moman an la pou rive trake bandi, stope bandi e fini avèk kesyon ensekirite andedan peyi a. Men, sa m vle w konnen nan moman an la, E tout sa nou wè ki posib la, se paske genyen yon konplisite ant popilasyon an avèk bon polisye yo. E pa polisye kowonpi yo, se pa ou eta majò lapolis, m ap pale ou de polisye ki konsyan yo soti nan mas pèp lan, polisye sa yo ki konsyan yo se pitit pèp lan, polisye sa yo ki konsyan ke manman yo, papa yo se nan lari an yo te ye, se nan lari an yo ye, al pou yo al ekspoze yo a danje pou yo te fè edikasyon yo, pou yo kontinye pote kichòy bay lòt pi piti yo nan lakay yo. Donk, yo oblije mete pye yo atè nan danje a. Malgre gen presyon, malgre gen menas, y ap transfere, y ap fè sesi, y ap fè sela, men polisye sa yo, yo konnen ki danje ki plane sou tèt fanmi yo. Yo konnen lè yo gon pwòch yo kap vann nan kwabosal, yo gon pwòch yo kap vann nan mache anba. Se yon danje li ye chak jou. Alòske Ariel, alòske nèg sa yo ki nan tèt CSPN kap byen pase a, yo menm yo pa yo pa gen pou yo sousye de sa yo pral manje. Yo pa sousye de kòman pitit yo pral lekòl, Yo pa sousye kòman kay yo pral peye, fèm yo ap bout nan 6 mwa, fèm yo ap bout nan 3 mwa, fèm yo ap bout nan semèn sa, kòman yo pral fè, kòman yo pap fè, yo pa sousye de eta sante yo paske yo konnen yo gen yon tèt fè mal la, yap monte Miami, yo pral nan peyi vwazen, yo gen lajan pou yo pran swen. Donk polisye sa yo nan moman an la, yo oblije chwazi kan pèp la, yo oblije chwazi kan moun ki pi fèb yo, si yo pa fèl kiyès kap fèl pou yo? Bon yo konstate kounye a lè yo tonbe yo mouri, yo voye yo al nan operasyon pyeje, operasyon yo gentan fin vann avèk bandi, lè yo mouri menm kadav yo yo pa menm ka jwenn, yo pa menm ka bay fanmi yo. Donk si yo pa kanpe bò kote popilasyon an, donk se yo k t ap wè l. Jounen jodi an la nou oblije mete chapo ba devan polisye sa yo maten, midi, swa k ap riske vi yo pou yo rive trake bandi, stope gang. E yè nou aprann ke e toujou nan kad operasyon ke lapolis ap mennen nan rantre vilaj lan, polisye yo, bandi tonbe, bandi arete etc. Paske yo detèmine plis ke jamè fòk yo pran kontwòl Izo, fòk yo pran kontwòl Vilaj de Dye pou yo mete do e gwo koure maske kòb la atè. Paske pou sa nèg sa ap fè, pou moun nèg sa yo touye, pou jèn nèg sa yo vyole ti jenn fanm yo vyole ti jenn gason yo yo vyole gason tou han bon lè yo pran ti jenn gason 16 17 an yo pran tèt zam yo a yo fourel yo pèse dèyèl avèl kisa yo fèl epa vyole yo vyolel epa vyole yo vyolel yo souye dignite moun sa yo moun sa yo vagabon sa yo kriminèl sa yo ki nan vilaj de Dye yo pa moun non sa po moun yo genyen figi moun kò moun yo pa moun se kriminèl yo ye se bandi fini yo ye fòk peyi an rale yon souf. Fòk popilasyon an rale yon souf, fòk moun Matisan ka tounen lakay yo, fòk moun yo ka retounen, fòk aks Matisan an fòk li ka fonksyonèl, fòk li ka tout moun ka pase al sikile libreman, vake aktivite yo. Nou pa ka bloke yon peyi, yon ti ponyen nèg bloke yon peyi paske yo gen konplisite andedan Leta a, Leta ki sanse la pou pwoteje w, yo gen konplisite andedan sektè prive a, yo gen konplisite avèk moun ki nan entènasyonal lan pou laplipa, epi nou vle fè peyi, ki peyi nou pral fè? Ki peyi nou pral fè? Ebyen nan jou ki sot pase yo la, gen polisye sniper ki pa sispann epate, ki pa sispann etone anpil moun. Gen moun ki sezi, ki pat panse ke gen polisye ki te ka deside kanpe tèt tègèdèk pou yo defann, pou yo defann enstitisyon. Se pa sèlman defann sekirite peyi an, men defann enstitisyon ladan l lan. Si gon pakèt kowonpi k ap kraze enstitisyon an, ebyen fòk gon polisye, fòk gen 2 polisye, fòk gen 10 polisye ki ka kanpe pou di non, se ase. E sa k fè m toujou ap poze tèt mwen kesyon, ki wòl e Synapoha, ki wòl SPNH 17 ke nèg sa yo, mesye dam yo t ap batay, kraze peyi an, monte Fantom 509 pou yo di yo bezwen sendika? Ki wòl sendika sa yo jounen jodi an andedan pnh lan? Lè w kite tout deriv sa yo fin pase, epi w wè se polisye a k ap pran sou li menm tout responsabilite paske l vle kanpe pou l denonse sa k ap pase andedan enstitisyon an. Konprann ke se pa anyen serye sendika sa yo ap regle vre andedan pnh lan sinon ke bagay pèsonèl yo. Ebyen polisye snaypè nan jou ki sot pase yo la, ki t ap denonse yon pakèt deriv, ki te kontinye ap mete nèg Vilaj de Dye yo an defi, ebyen polisye a la nan moman an, Sniper santi l panike, li enpe panike paske gen de seri de Ayisyen konpatriyòt frè m sè m yo, ki gentan ap fè fo kont ap mande moun lajan ke an Ayiti ke l nan dyaspora sou non polisye a. Yap mande lajan fè fo kont mande moun lajan sou non sniper ayisyen pap rato hein gen moun ki pap rato depi yo wè w fon bagay ki pozitif yo gentan monte fo kont fè fo kont chèche foto w sou rezo a al sou facebook sou instagram sou tiktok chèche foto moun fè fo kont mande moun lajan, oubyen fè fo kont menase moun antre bouch nan de seri de pawòl ki pa konsène moun nan, epi poukisa, pou yo ka, pou yo ka antache imaj ou, pou yo di ou te nan koripsyon, ou te konn mande, ou te konn fè sesi, ou te konn fè sela ba. Ebyen m pral kite w tande mizangad ke Sniper ap bay ak moun sa yo ki ap fè fo kont pou mande moun sou non l. Moun sa yo ki amize yo monte sou rezo a al chèche de seri de foto ki pa menm gen anyen pou wè avèk nèg lan pou mande moun lajan sou non l. Antouka ou menm w ap tou, se mizangad li bay, ou menm la w ap tou genyen sa nan tèt ou, w ap tou gen enfòmasyon sou ta wè yon moun ekou ou li di w se polisye sniper, Wa tou konnen w voye l anlè l pou pa atrap li paske sniper li menm li pa nan bagay sa yo. Annou tande ansanm. Pèp ayisyen kòman nou ye m salye nou wi tande byen nou fè anpil atansyon m aprann ke gen de moun kap mande sou non m swadizan se mwen menm popilasyon an nou peye m deja se kòb taks nou se avèl yo peye m e m satisfè de salè m tande m pa mande moun lajan m mande lapriyè si e priye w ka priye priye se nan perisil ou ka ale vide dlo m mwen. ok m pa gen Facebook m pa gen Instagram m gen yon sèl kont tiktok ki rele snaypè pyèbwa pa pran sa anyen ankò menm aktif m pa aktif sou li bay m bay entan m ap goumen maten kou nannuit pòte nou byen snaypè pa konn mande moun nan m gen dekwa pou m viv lapriyè sèlman m bezwen jete dlo souke mouchwa pou mwen epi flanbo bwa kale a pa kite ankenn moun retire l nan men nou Ok fok liberasyon an fèt. Pèp ayisyen koman nou ye m salye nou wi tande byen nou fè anpil atansyon m aprann ke gen de moun kap mande sou non m swadizan se mwen menm popilasyon an nou peye m deja se kòb taks nou se avèl yo peye m e m satisfè de salè m tande m pa mande moun lajan m mande lapriyè si e priye w ka priye priye se nan perisil ou ka ale vide dlo m mwen Bon, nou tande l, Sniper pale. Li lanse mesaj lan, Ou menm ki amize w ap fè fo kont sou non Sniper, al mande moun lajan, Sniper di l li pa gen anyen pou wè avèk bagay sa, dayè l pa menm aktif sou rezo a. Li pa aktif sou rezo a. Donk, èske w wè nivo Ayisyen an rive? Ou wè nivo konpatriyòt nou yo tonbe? Anyen, anyen, yo pa p rate w nan anyen. Yo pap rate w nan anyen, yo pap rate yon okazyon pou yo tire avantaj, pou yo tire pwofi sou non yon moun k ap fè yon bagay pozitif. Se konsa yon moun te ka leve yon bon maten la, ou tande l fè yon fo kont sou non m epi l tonbe ap mande moun. Li tonbe ap mande moun paske, o, o, o, w ap fè yon travay nan kominote a, gen moun ki konnen w, gen moun ki apresye w, otomatikman l ap fè l. Y ap fè l, y ap santi yo alèz, y ap santi yo konfòtab. Ap santi yo konfòtab, men nou menm, nou menm ki konnen reyalite an nan ki peyi nap viv, e ou menm ki ap gade videyo a, ki konnen m gon sèl grenn nimewo m itilize, yon nimewo ki piblik, donk m pa, ou pap care, lè w tande, ou ta tande yon moun ekri w sou yon lòt nimewo, li di w se Yanick, oubyen Yanick ki voye l, Jamè, re jamè kòman sa se fè? Donk nou oblije prudan, nou oblije vijilan nan moman an la paske moun sa yo ki monte yon asosyasyon, ki monte yon rezo pou tèni imaj Sniper oubyen pou mande moun lajan sou non Sniper kòm si se te li menm nan. W ap pataje enfòmasyon sa pou lòt moun ka okouran ke l pa gen anyen pou l wè avèk polisye a paske li menm ki ap fon travay la, ki mete avèk lòt kòlèg, lòt konfrè li, pou yo fon travay, pou yo rete fokis sou nèg vilaj yo, pa ka gen tan pou yo ap detounen atansyon moun, kòmkwa, o, l ap mande moun lajan, e bay ti visye, ti grangou, konprann, se sa yo bezwen fè. Donk nou menm nou la pou n chèche enfòmasyon yo, pataje yo avèk ou, pou w rete konekte sou tout. Ti detay nan mouvman Bwa Kale a, paske sa a se yon pwen enpòtan li ye nan mouvman an. Lòt dosye, Jodi an se dimanch 7 me 2023. Yo renmen di Ayisyen gen memwa kout, o memwa Ayisyen kout. M pral wè si se vre. Kisa 7 me an li raple w? Nan kòmantè, di m kisa, ki souvni w genyen de 7 me an, kisa 7 me a raple w. Annatandan n kite 7 me a la, annou pase nan yon skandal ki genyen la a ki enplike Ansyen premye minis e minis e ansyen minis afè etranjè e Dayiti, Claude Joseph, avèk ansyen minis afè etranjè e ansyen anbasadè Dayiti a Washington, Edmond Bokshitt. Ebyen, sou administrasyon prezidan Jovenel Moïse an, gen rapò ki sòti la, kote yo estime ke 2 mesye sa a yo menm, yo fè fon Yo fè foup de 82 milyon de dolar ameriken de frè de paspò ki detounen. Kote lajan sa a fè? Kiyès ki pran lajan sa a? Jouk nan moman n ap pale a la a, yo poko ka di ki Pyè, ki Jak, ki Jakòb ki pran lajan e kiyès ki pral genyen pou asime responsabilite l nan skandal sila. Ebyen, tout lajan sa yo ki gagote, ki detounen, ki disparèt lan, se lajan ki ta dwe vini nan kès DGI, se lajan ki disparèt nan liv kontab nasyonal DGI an, yo pa jwenn tras lajan sa yo. Ebyen, yo fè konnen ke 2 mesye sa yo, ki te jwe wòl minis zafè etranjè yo tout de, e egalman lè w pran Edmond Bochit ki li menm pa gen kèk tan la, pa gen lontan la depi l te anbasadè Dayiti a Washington, ebyen se apati de la skandal lan leve. Byen ke nou konnen an 2021 genyen ansyen senatè Youri Latortue ki li menm ki te fè dè revelasyon sou dosye koripsyon ki ap pase nan diplomasi ayisyèn nan ki te fè konnen ke genyen pli de 7 milya 580 milyon de goud ki ta dwe vini nan kès DGI, ki ta dwe vini e nan kès leta ayisyen ki disparèt, ki disparèt nèt ke diplomat yo gagote ki pa janm rantre an Ayiti e nan dosye sa yo te enplike e Stéphane Jules. Stéphane Jules non l te fè anpil aktyalite nan dosye sa, men alepòk pat genyen non Edmond Bocchit, pat genyen non Claude Joseph, men kounye a non mesye sa yo la ap fè aktyalite antre 2016 a 2021, yo estime genyen prè de 82 milyon de dola ki volatilize. E nan jou kap vini la yo, se sur ke ap genyen plis detay, se sur ke e ansyen premye minis Claude Joseph la ap genyen pou l reyaji, pou yo soti yon kominike kanmenm sou dosye sila, pou yo ba nou plis limyè, pou yo ba nou plis e detay de dosye a, paske nou ta renmen konnen egzakteman kisa bagay sa ye, paske pèp la bezwen limyè nan men nou, nou dwe pèp la sa, Paske si nap fè peyi ke n fè peyi, si n pap fè peyi ke nou fèmen Ayiti an nou fini. Paske bagay yo paka gen pas pou ki, bagay yo paka gen ti zanmi akolit. Paske resamman m te tande e, bon, nap rele l fas a fas ki te genyen ant e Edmond Beauchit avèk Claude Joseph, kote ke youn ap mete akizasyon sou do lòt, youn ap akize lòt, ou fè sesi, ou fè sela. E nan tout entèvansyon e ansyen premye minis Claude Joseph, gon bagay Edmond Beauchit di, Mwen m te atann ke l te reyaji sou yon dosye 50 mil dola ameriken ke kouzen, swadizan kouzen Claude Joseph e Gerlome li ta bay e Claude Joseph. Ansyen PM nan pa reyaji, li pa di anyen sou dosye sa a. Alòske ou gon pakèt moun, si se pou moun ki ap tande Claude Joseph, ki apresye travay li t ap fè eksetera, yo anpil, men moun sa yo bezwen eksplikasyon, peyi an bezwen eksplikasyon, pèp lan bezwen eksplikasyon. Paske gade tou resamman la ULCC travay, rapò dankèt sòti, e jij denstriksyon Wilner Morin, li envite, li envite direktris CAS lan, Edwine Tonton, li ale, yon premye fwa, yon dezyèm fwa, yo wè l pa klin, kisa yo fè? Yo voye l yon kote pou l al reflechi, yo arete l, jounen jodi an la, depi se moun ki ap foure men nan djakout pèp lan, ki ap foure men nan lajan pèp lan, nan lajan peyi an mal, li te mèt se te papa m, li te mèt se te manman m, li te mèt se te frè m, sè m, nenpòt moun li te ye an. Depi gen dè eleman a chaj, gen prèv ki konvenkan, kounye a ou pral di, kisa nou pral di? E sa k fè li ekstrèmeman enpòtan, Mesye nou dwe pèp lan, nou dwe peyi an eksplikasyon, nou tap travay pou pèp ayisyen an, bay pèp lan eksplikasyon. Donk si se grav akizasyon youn ap fè sou lòt, ke o final limyè fèt sou dosye an pou nou avanse paske nou pa ka tout tan sou skandal koripsyon, entèl vòlè, se pa vre, entèl vòlè, se pa vre, m pa konn anyen. Bagay yo peyi pa fèt konsa. E jodi an la, 7 me an, li raple nou 22 zyèm mwa asasina prezidan Jovenel Moïse. Nou sou egzakteman 22 mwa depi yon gwoup nèg ayisyen, etranje, yo rantre lakay prezidan Jovenel Moïse, y al touye l, y al asasinen l. E jiska prezan nou pa vrèman gen limyè ki fèt sou dosye a paske an Ayiti se kòmsi dosye sa a se yon dosye ki klase li ye. Yon dosye ki sanse klase, pa janm gen oken rebondisman ki fèt. Tout nèg alèz, premye minis Ariel Henry pa janm gen yon jwensiksyon ki tande li. Tout moun alèz nan bò pa yo ap regle zafè pa yo. Eske Jovenel Moise ap jwenn jistis san, a pwopreman pale, sa lajistis peyi nou ap bay la oubyen eske se yon kesyon de jistis ekspeditiv kote ke pèp lan pral nan lari, li pral chèche jistis pou Jovenel? Eske se yon bagay konsa n ap prepare? Paske kisa bagay lan ye? 22 mwa apre nou te atann nou ke tout moun sa yo ki enplike an Ayiti, ke l te nan klas politik lan, ke l te nan pouvwa a, ki gen non yo site, ki gen de grav akizasyon sou do yo, ki gen klamè poublik lan k ap site non yo kòm moun ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse, nou te atann ke jij enstriksyon an, Walter Wessel Voltaire, li te asime responsablite li, li te rele, li te ankete, eksetera. Men pa janm gen okenn dispozisyon, kòm si tout relve apèl telefonik kote Badio te pale avèk Ariel etc. Bagay sa yo pa sèvi, se pa de eleman an chaj omwen, menm lè l pa ta a chaj pou di w pral arete Ariel, men omwen ki te ka yon kòmansman de prèv, ou te ka di w envite Ariel pou tande l, antan ke jij enstriksyon, w genyen tout pouvwa sa, w gen tout latitid sa pou envite PM nan. Se ankèt k ap fèt. Men, kòm sa pa enterese nèg yo, yo pran pòz yo bliye sa lalwa di, yo bliye sa kòd enstriksyon kriminèl la di, y ap regle afè pa yo nan bò pa yo. Ebyen, gen ansyèn premyè dam nan, Martine Moïse, ki twite sou 22 zyèm mwa asasina mari li, Jovenel Moïse. Kisa Martine Moïse di? Ansyèn premyè dam nan, m ap li pou nou, Sa fè 22 mwa ke pèp ayisyen ap goumen kont asasen prezidan Jovenel Moise pou l jwenn jistis, sekirite. Donk la li klè ke n ap goumen kont asasen an, Premye Minis Ariel Henry ak akolit li yo. Pèp la reyalize li pa ka kontinye espere èd etranje. Li konprann se pou l pran desten l nan men. Donk la a nou ka dedwi ke moun sa yo ki nan lari a k ap fè mouvman Bwa Kale an, konprann, Martine Moïse, ansyèn premyè dam nan, li voye bigòp pou nou, l pou lòp, li voye bigòp, li dakò ke mouvman a fèt. Kouraj! Nou pa pou kont nou. Viktwa se pou nou kap batay map toujou kanpe avè nou. Banm repran pou nou, sa fè 22 mwa ke pèp ayisyen ap goumen kont asasen prezidan Jovenel Moise poul jwenn jistis, sekirite. Pèp la reyalize li paka kontinye espere èd etranje. Li konprann se pou l pran desten l nan men. Kouraj. Nou pa pou kont nou, viktwa se pou nou k ap batay. M ap toujou kanpe avè nou. Donk, jan m te di l lan, jan m te ap esplike nou e tout pandan m ap li tèks Martine Moïse lan premyè fwa a, ebyen, premyè dam nan, Li, li, li pa di l o sans literal ke l dakò l kore mouvman Bwa Kale an, men lè l di ke e pèp la reyalize li pa ka kontinye espere èd etranje, li konprann se pou l pran desten l nan men. Kouraj. Nan moman an la a, lè pèp ayisyen mete pye yo atè, y ap chèche bandi, y ap trake bandi, manchèt, gazolin, alimèt, li vle di sa l vle di a wi. Nou pran desten nou nan men. Nou pran desten kòm blan, kòm etranje a pa vle vin ede nou, yo pa gen volonte pou yo ede nou soti nan sa n ye an. Paske an amon, depi an lè, si yo te vle fè yon bagay, kot zam yo ap soti Etazini vin rantre, vin debake, yo ap vomi zam la, yo t ap bloke wobinè a. Donk la a, kòm se nou menm k ap soufri, se nou menm y ap pyetinen, y ap tòtire, y ap fini avèk nou, nou pran desten n nan men. Nou pran desten nou an men, manchèt. Nou pran desten nou an men, gazolin alimen. N ap chèche bandi kriminèl. E se youn dè rezon ke lò wè m di l, m kwè l, m kwè li, nèg sa yo ki nan tèt leta, politisyen, sosyete sivil, sektè prive, yo panike. Yo panike paske jounen jodi an la a, yo konplis nan tout sa k ap pase andedan peyi a. Yo konplis nan kreye gang, yo konplis nan finanse gang, yo konplis nan finanse bandi, yo konplis nan vann zam, nan fè trafik zam. E si pèp ayisyen an deside chanje modòd la, chanje mouvman, Bwa Kale an l pap sèlman vize ti fèy bwa yo, ti sòlda yo. Non sèlman l ap vize branch bwa yo, men l ap vize pye bwa ak tout rasin yo pou anpeche ke nan dizan, nan kenzan, nou kontinye nan menm malpwòprete pou n ap chèche bandi, trake bandi an. Sa li ekstrèmeman enpòtan. Li ekstrèmeman enpòtan. M pral kite w avèk, m pral kite w avèk antrevi sa a ki te reyalize kote ke nan moman an la bank an Ayiti yo ap pyeje kliyan yo. Anpil bank an Ayiti la, m pa bezwen site non bank yo, nou wè l sou rezo a kòman bagay yo viral, de seri de nèg la, de seri de moun k al nan bank, y al chèche lajan yo epi ou tande kesye, ou tande bank la di oo ou p ap jwenn kòb sa a paske se ou vin dèyè mil dola yo di w se san dola y ap bay. Nèg yo ap chante tout kalite bòt, tout kalite krimòl. Ebyen, genyen Ayisyen la ki kòmanse ap mobilize, ap motive pou yo bay bank yo bwa kale. D'une façon ou d'une autre, y ap motive pou yo bay bank yo bwa kale. Ebyen, genyen responsab Conseil Juridique Action Nationale contre la Violence des Droits Humains, ANCVDH, mèt Don Edwardson Belland, ki li menm ki fè konnen ke mouvman bwa kale a dwe kòmanse rive nan bank yo pou anpeche patwon bank yo sispann fè lajan, sispann anrichi yo sou kliyan malere malerèz ki al sere ti kòb labank. Paske konsta a li vrè, li tèlman vrè ke lè w al fè yon depo nan yon bank oubyen lè w resevwa yon transfè dirèk ki fèt sou kont ou, yo pa di w ki kantite lajan y ap resevwa pou ou. Yo pa di w se 100 dola y ap resevwa pou ou an dola. Ou konprann? Yo pa di w se 5000 goud y ap ka resevwa pou ou. Depi w ap vide lajan ba yo, w ap vomi lajan, y ap pran lajan an. Men kòman fè kou w bezwen lajan y ap sot ou bòt? Kou w bezwen lajan y ap sot ou kremòl? Yo di w pa gen lajan nan bank lan men kanbizan vin pran kantite lajan l anndan bank lan al vann deyò a. Kanbizan vin pran kantite lajan l bezwen an epi pou l al vann deyò a. E sa m ap di nou an? Wè nouvèl Ayiti n ap pwone nou bezwen an? Se yon taboula raza ki pou fèt. Se tout nèg sa yo k ap itil sistèm nan, ki se jarèt sistèm nan, ki se manbràn sistèm nan, pye, tèt, zepòl sistèm nan, se tout nèg pou n pase pran paske jounen jodi an la, yo tout kontribiye. Se nèg k ap anrichi yo sou san pèp lan, sou mizè pèp lan, sou swe pèp lan. E pa posib. E pa posib monchè. Enben egare nou ye, n ap toujou anba. N ap toujou anba. Nou p ap janm tèt, n ap toujou ke. Menm pye nou pa ye non. Nèg sa yo fè nou tounen tòchon pye, se yo k pye a, yo alafwa tèt, yo alafwa ponyèt, yo alafwa pye, y ap pile nou, y ap pilonnen nou wi. Li pa posib. Li pa posib. E nou ka remake, jan m ap transpire anpil, jan m vrèman ap bay dlo paske la, e moun ki an Ayiti yo, yo konnen de ki sa m ap pale, gen yon chalè ki entans. Nou konn tande chalè a anraje? Chalè a entans. W ap bwè yon ti dlo glase, w ap bay dlo. M pa bezwen di w, e si, si, si w yon kote, Wap eseye wap travay wap bouche tout ti twou pa gen bri yon studio ki vrèman vrèman vrèman konsantre byen fèmen monchè e son pwoblèm nap gade kisak ka fèt nap gade kisak ka fèt men se pa mwen menm se solèy la se chalè a ki pou bese e pou nou ka pou bagay la ka fèt pi byen e m pral kite w e gade e antrevu an, men fò m raple w yon dènyè fwa pwojè a, pwojè a li la, e pou nou rive pou dènyè dimanch nan mwa me an, pou n sipòte 100 fanm, 100 manman, fè kè 100 fanm sa yo kontan, ba yo yon ti kichò e fete avèk yo, selebre avèk yo nan okazyon fèt dèmè lan. Ou menm ki vle sipòte, ki vle patisipe avèk mwen nan inisyativ sila, nan pwojè sila, pa ezite rele m, ekri m, di Annik men kòman m vle sipòte, men kisa m ka bay, Mwen yon sikonskripsyon reveye. N ap di, Unibank se yon strateji li itilize yon fason pou l kapab pran pwòp popilasyon an. Kòman w konprann ke ou gen 1000 dola labank, ou al dèyè l, yo di kontak yo, men konbyen ke yo ka ba ou. Tandi ke, lòske ke ou t ap ranpli fòm yo te ba w pou w ranpli an, yo p ap di w men konbyen ou ka depoze, men konbyen ou ka pran. Apati de la, nou konstate ke efektivman, sa se yon konplo yo fè pou yo kapab detwi popilasyon an. Sou baz sa, nou menm, onivo òganizasyon politik yo, spesyalman ANCVDH, n ap di popilasyon an fò l kreye kondisyon yon fason pou nou pase ak yon operasyon bwa kale nan mouda Unibank pou Unibank kapab kreye mwayen pou l bay popilasyon an kòb li. Lè w konstate tout deriv sa k ap fèt nan bank yo, ou wè Leta ayisyen pa di anyen. Apati de la, nou wè efektivman ke sa k ap fèt lan se konplo sektè ekonomik lan avèk Leta yon fason pou yo kapab kraze popilasyon an. M pral eksplike nou yon bagay ki klè. Yè ke m al nan bank, m al dèyè yon kòb. Mwen pran liy mwen konvenableman. Lòske ke mwen fin pran liy mwen, mwen rive. Mwen di konsa ke se mil dola ke mwen bezwen. Yo di konsa ke yo p ap ka ban m mil dola, se san dola y ap kapab ban mwen e y ap chanje san dola pou mwen an goud. Mwen di kòman w konprann ke mwen fin redi fè kòb mwen, mwen mete kòb mwen sou kont mwen epi nou di men kòman ke nou kapab ban mwen l. Nou di konsa ke sa pa ka pase, ke popilasyon an pran responsabilite l yon fason pou yo kapab ban yon sinyal klè ba Unibank pou Unibank kapab pèmèt popilasyon an jwenn kòb ke li te depoze an. Se nan sans sa, nou menm, onivo tout sektè politik lan, onivo òganizasyon dwa moun yo, N ap di kategorikman, si Unibank pa kreye mwayen yon fason pou pèmèt popilasyon ki te redi travay pandan 4, 5 an, yo depoze kòb yo nan bank yo, yo pa vle ba yo, bagay la ap pran yon lòt faz. Lè n di l ap pran yon lòt faz, sa vle di bank yo pral gen pou yo sibi yon pakèt bagay. Nou menm antanke avoka, nou p ap preche vyolans, men n ap pèmèt aske responsab bank yo konprann ke Kòb nou depoze nan bank yo, se pa vòlè nou vòlè yo. Kòb nou depoze nan bank yo, se kòb nou te redi travay pou yo. Kòman w konprann yo di konsa ke men konbyen yo ba nou, men konbyen yo pap ka ba nou? Nan sans sa, n ap di yo, ke yo kreye kondisyon, kèlkeswa sitiyasyon an, nou panse popilasyon an pral fè yon soulèvman kont tout bank ki anndan peyi an, yon fason pou yo ka pèmèt popilasyon an rekipere tout sa ke yo te depoze onivo de bnc, Unibank, eksetera. Paske nou konstate kefektivman moun sa yo se yon pakèt gang yo ye anndan peyi an. Ou kapab konstate sa yo fè nan sistèm ekonomik lan. Kote moun sa yo, yo diminye dola ameriken an yon fason pou yo dekouraje popilasyon an pa al labank pou yo kapab pran kòb yo gen pou yo pran an. Sa montre nou apati de la, sa se yon konplo nèg yo fè sou do popilasyon an yon fason pou yo kontinye fè nou pase mizè. Nou menm, o nivo ANCVDH, o nivo fòs koumès sikonskripsyon reveye, n ap di a klè, si santi pa gon chanjman o nivo de bank yo pote pou popilasyon jwenn kòb ke li depoze an, nou panse ke sitiyasyon an ap pran lòt faz. Faz l ap pran an, se yon operasyon bwa kale. Men nou wè plizyè biwo transfè nou pase devan yo, nou wè anpil moun nan lign, èske se menm dosye dola sa a ki fè moun yo gonfle biwo transfè yo konsa tou? Efektivman, se menm kesyon dola a. Lè dyaspora voye kòb pou moun yo, Isi, moun yo vin pa kapab jwenn li paske moun yo di pa gen dola, se an goud yo kapab ba yo l. Lè w gade ke bank yo gen yon to, mezon transfè yo gen yon to, lari a gen yon to. M pral di w yon bagay ki grav, pandan ke m al nan Unibank, nan Wi Lamarre lan, m al dèyè yon kòb, Pou w wè ke apati de 3 zè, kòb popilasyon w depoze an, yo pran yo bay kanbiz yo, ou kanbiz yo kapab vin retounen revann nou a yon lòt to diferan. Sa montre n ke se se nou menm an tan ke popilasyon ke yo chwazi pou fè pase mizè. Nou di konsa ke bagay la pa ka rete konsa, fòk gen yon egzanp ki trase, pou egzanp sa trase, nou panse nan moman k ap vini yo la, tout sektè politik lan, tout moun onivo òganizasyon sosyo de baz yo, y ap pran lari yon fason pou yo voye yon sinyal klèman, spesyalman a Unibank. Se Unibank ki kidnape tout kòb popilasyon. Gen kèk bank wè kon diferans. Lè w pran egzanp BUH, w al nan BUH, w ale ou pran kòb ou konvenableman. Tandi ke Unibank ou depoze kòb ou, yo pa vle ba ou l. Sa ke yo vle fè w konprann? Yo vle fè w konprann ke se kidnape yo kidnape kòb ou. Ou ka konprann ke ou fin travay ou depoze tout kòb ou nan yon bank tandi ke kòb ou se kòb ou li ye, mèt bank sa yo kenbe l yo di konsa ke yo pa yo pa vle ba ou l. Ò se kòb ou an yo achte kay ansanm avè l. Ò se kòb ou an yo achte tout bagay ou konnen yo vin rich o detriman de li menm. Jounen jodi an nou bezwen kòb nou tandi ke yo di nou pa ka jwenn li. Kèlkeswa sit kèlkeswa fason kèlkeswa sitiyasyon nou panse nan moman k ap vini yo la pral gen operasyon bwa kale o nivo de tout bank yo pou sektè ekonomik la kapab pran yon desizyon fas a sitiyasyon an yon fason pou yo kapab pèmèt popilasyon an jwenn dola jan ke li dwe jwenn la. Se nan sans sa, nou menm, onivo ANCVDH ak Fòs Pwentpwentpwentpwentpwent Reveye, n ap di popilasyon an, kenbe rèd, pa moli, mouvman ap kòmanse apati de moman k ap vini yo, yon fason pou tout bank yo kapab resezi yo pou yo kapab pèmèt nou jwenn dola nou jan ke nou dwe jwenn li an. Men gen moun, gen moun k ap mande pou mouvman Bwa Kale a kanpe, ou di mouvman Bwa Kale a dwe kontinye, sitou pa rapò a bank yo. Ou pou bwa kale a? Bon, efektivman, gen yon kesyon, gen yon bagay m ta renmen fè w konprann. Kesyon bwa kale an, e di pwen de vi konseptyèl, li vle di yon pakèt bagay. Gen yon seri de moun ki pretan ke kesyon bwa kale an, li al teni kont de yon aspè sosyolojik, yo di non, sa pa bon, gen lajistis, fòk yo fè bagay yo suivan la volonte di lwa. Men nou konnen se konsa fòk tout bagay fèt. Men gen yon bagay pou eseye konprann. Gen yon bagay ki di w konsa ke Lorsque dans une société l'impunité ok est devenue loi, la résistance est un devoir. Sa vle di nou pa ka kite tout moun sa yo ap viv anndan peyi an, yon ti gwoup moun sektè ekonomik lan ame pou yo kapab fè nou viv nan sitiyasyon ke nou ye an. Nou menm o nivo mas popilè lan, nou di konsa ke nou pap kite sa pase. Pou solisyon an kapab jwenn, fòk nou pase pa Bwa Kale. Bwa Kale a vle di nan tout sans, sa vle di kit se moun o nivo de leta, kit se moun ki. ame gang yo kit se moun kap rantre zam anndan peyi an nap ba yo tout bwa kale mwen konnen gen anpil moun ki pral di konsa ke kòman w konprann ke antan ke avoka mwen gen yon konsepsyon konsa nan konsepsyon m genyen an se pa yon konsepsyon negatif ke li ye paske nou pa ka kontinye viv nan sitiyasyon ke nap viv jounen jodi an lè w gade yap boule moun tou vivan anndan peyi an pa gen okenn responsab ki di anyen lè w teni kont Ex PM a Ariel Henry ki fenk sot fè yon deklarasyon la. Sa se yon deklarasyon ensandyè. Se yon deklarasyon ki montre w ke li vle soulve popilasyon an, ou wè sa m di w lan, kont li menm. Kote nou wè ke se PM Ariel Henry ki anekse l wè ansanm avèk tout gang ki anndan peyi an pou yo fè popilasyon an twouve yo nan yon sitiyasyon konsa. Se nan sans sa, mwen menm, O nivo ASCVDH ak fòs premè sikonskripsyon reveye, nati a klè, pa gen asòti de la. Pou ke sitiyasyon an kapab atenye, fòk omwen kesyon bwa kale a li kontinye. Mèsi. Nan w se kòman?